Li fè moman pou m enfòme n, moman pou m pote nouvèl la pou nou. Bonjou bonswa tout moun, rete la poko deplase, ou konn sa l ye deja rezo enfòmasyon an, Sofia TV 83, n kontan ansanm avè w e pou n pote nouvèl la pou ou tou depan de kilè e ki kote ou ye nan moman ou pral tande epi gade videyo sa a. Genyen direktè dwàn nan jounen jodi a la aprè lè aprè Kanada se Lèzetazini Damerik ki frape pye l atè. pote gwo sanksyon pou Romel Pierre ki pa kapab vwayaje e l gen kontrent ak gwo pwoblèm, selon sa Etazini fè konnen nan yon nòt yo mete deyò jounen. Pa mande m kesyon, pa di m anyen sa k pral pase nan peyi a, genyen gwo difikilte sitou nan jou k ap vini yo la, se kou pou Ayiti aprè Etazini ak Kanada ki kòmanse sezi byen, fwa sa peyi m rantre nan batay la tou sou egzijans Kanada Ayiti rive poul kòmanse sezi byen anpil nèg sitou Cherif Akdala, Bidjo, yo vle pale tou de Michel Mateli poukwa pa genyen Rony Celestin ak lòt moun non yo nan lis la e moun sa yo rive nan sitiyasyon pou yo pèdi tout sa yo genyen si tout fwa yo pa gentan transferel sou non lòt moun. M pa konnen, m pa ka di, èske se gouvènman Ariel la, oubyen lòt gouvènman k ap vini, men antretan nouvèl yo fè konnen Ayiti tou pral sezi anpil byen nan men nèg boujwa yo ki ap oubyen t ap vòlè depi tan tou. Mèsi pou konpreyansyon ak pasyans nou akòde ak Sofia TV 83. Rete ansanm avè nou! Abòne, ede n pataje videyo yo ak plis zanmi, enfòmasyon ak lòt ap kontinye vini sou chanèl la sou sa k ap pase an Ayiti ak lot peyi. Pa gen moun la Michel Martelly li fini byen Michel Martelly la li met yo bal tan poul voye yo sou non madanm li sou non lot men tout sa Michel Martelly gen an Ayiti kelkeswa gouvèneman kap moute a la sipoze mete tout Sou sa tou poze, poze sele sou tout pou sezi tout paske le gouvèneman di Kanada ki a la tèt mouvman an Ayiti pran responsabilite l mennen ankèt konstate ke se nèg sa yo k ap detwi peyi a, se nèg sa yo k ap bay zam anndan peyi a, se nèg sa yo mete yon ensekirite anndan peyi a e gen lòt ankò. Men yo kòmanse pa tèt la yo, pa tèt koulèv yo pou yo desann anba. Men tout nèg yo ap vini san. Jodi a batay la tèlman bèl nan men nou, nou pa ka pèdi batay sa. Se pou lèt m di nou, rete anndan batay la, paske nèg sa yo gentan konnen yo koupab deja, yo pa kapab, prezanman la, genlè se ti kòb yo y ap pran, y ap gade kòman yo kòman yo te kapab travèse Letazini pou yo voye nan yon lòt peyi, oubyen lakay pa yo, sou lòt non. Jodi an la, Ariel Henry gen dwa e netwaye l ap netwaye pou l di nèg yo, a, m apa, lòt gouvèneman k pral vini an papa, l p ap kapab ede w non, si w gen yon ti kòb retire l anndan peyi a wi. Retire nou nan peyi a pase prezantman Canada sezi byen ou mwen sipoze sezil tou men kòm ou se bòs mwen fè sa ou kapab fè men li paka ret ayiti li paka li paka ret ayiti pou yon moun kap di ayiti paka sezi byen nèg sa yo fè respè ou fè respè ou fè respè ou. Paske Canada k Canada, kob pa sot Canada, yo pa vole Canada, yo pa fe anyen Canada, se depoze yo vin depozel. Canada sezi yo, li jle yo, li di nou pa sipoze fe peyi a sa. Mwen gen akor avek Haiti. Nou pa sipoze fè peyi a sa. Met nan Canada ban nou pouvwa pou nou res pou nou sezi 16 pi gwo konpani ke nèg sa yo gen sou kont sou sou non yo an Ayiti. Mezanmi! Ayiti tou chanje wi medam mesye. Le gouvèneman gen dwa pou l poze sele e ale an retraktasyon pou yo pran tout richès ke nèg yo fè anndan peyi an. Paske nèg yo retwouve pou koupab nan entènasyonal la. Kelkeswa poutèt sa ke nou di fòk nou moute dè moun serye ou menm ki vle yon chanjman peyi soyons sérieux an nou sispann rete nan medyokrite nou bezwen dè jèn ki gen foug dè jèn ki pe kapab kanpe kanpe kare avèk nèg sa yo dè jèn ki kapab mete dè manda arestasyon dèyè nèg sa yo dè polisye nou konnen kapab sipoze al dirèk dèyè nèg sa yo jodi a se paske tèt leta li kròch Ki fè nou wè bgy yo. Nou wè Michel Martelly ke Canada pran des sanksyon nou pa konnen ki valè sanksyon sa yo ye. Nou pa konnen ki pouvwa ke sanksyon sa yo bay pou chanjman Ayiti. Nou pa ou wè tèlman Justin Trudeau le premye minis du Canada konstate ke sa pa anyen l un map tou map tou lanse nou l. Gouvènman di Kanada de Premye Minis Justin Trudeau avèk Melanie Joly yo travèse ale Etazini pou di ee nou pa ka di ke paske moun sa yo sitizen yo pa gen dwa nou pap kapab two two kraze yo. Lalwa rete lalwa. Kèlkeswa w koupab pa gen ou pa pi wo. Lal lòt bò an kisa k pase? Yo fè vote dè lwa kote ke minisyon yo, zam yo, bal yo, ou pa ka achte yo konsa konsa ankò. Ou te konn jis achte, ou jis fè yon kòmann bal Etazini, epi yo pote l ba ou, fò ta di se yon chè, m te kapab di w se yon anvlòp yo voye ba ou. Epi ou fin peyel sou kat de kredi epi yo potel ba ou ou wè pòs man nan menm li potel ba ou li pote katouch ou ba ou li diw bon men li wi fò ta di son anvlòp li ye se konsa etazini te ye wi mentnan sa paka fèt konsa ankò mentnan sa paka fèt konsa ankò ou paka achtel konsa ankò fòk li idantifye. E ou paka achte yon pakèt ankò jan ou te konn achte la ankò. Se tèmine. Tout sa yo se gwo travay kap fèt la wi. Nou bezwen de jèn, nou bezwen de moun ki pou kanpe anndan batay la avèk nou. Nou bezwen fòs pèp la. Nou bezwen jenès lan. Batay la twò bèl pou nap kite l mouri. Batay la two bel nou ganyel deja se sa selman m di nou. Pa kite pesonn vin jwe nan tet nou. Nou soti lwen. Nou soti lwen avek batay sak la. Tre tre lwen pou nou rive la. Yon jistis kredib Ayiti tout byen Michel Martelly. Ke se lezetazini kap di li yo proteje yo ebyen wi etazini paka proteje byen michel mateli ayiti sou lòd kanada m di nou sa deja tout dosye sa menm lè nou wè bini loni tout dosye yo se kanada ki genyen yo. Si Canada retrouve moun sa yo koupab men Haiti sipoze arete tout moun sa yo. Pèse Canada nou pa pral wè anyen ki soti ki soti des Etats Unis medam mesye m vle ke nou konprann sa map di nou an. Pa gen done ki pral soti des Etats Unis pase Haiti sou lòd Canada. Li pa sou lòd Etats Unis la nan moman. Jis met sa nan tèt nou, e pa sou lòd Etazini. Mentnan, nou mande w pa fè bak nan batay la. Nou mande w rete anndan batay la. Nou mande w yon sèl bagay, rete pou nou fè batay la, paske batay sa a, batay sa a rèd anpil. Batay sa se yon batay san landmen ke li ye. Se yon batay kote ke prezantman chanjman peyi a lan men w, li lan men m, li lan men chak nou menm ki la. Se yon bèl batay ke w pa t espere ke nou ladan l lan. Men nan delegasyon sa ki ale an Ayiti an, delegasyon ki an Ayiti a la, se pou yon preparasyon. Men nou pa p dakò l. Gen de bagay yo menm y ale la, y al di. Nou pa vle sa yo. Paske pa genyen moun an Ayiti nan moman ke pou y al rankontre. Pa gen moun pou y al rankontre nan moman la, medam e sè. Men mwen vle ke nou menm ki la, nou menm ki la, nou konprann se yon batay Mateli lan cho l lan cho nèt. Kèlkeswa richès, byen, kay Mateli, kèlkeswa gouvènman k ap monte a sipoze sezi l. Met sa lan kaye nou. Pase lòm nan koupab de tout an ayiti se paske se le klan Clinton kap proteje mateli nan moman nap pale la se la famiy Clinton kap proteje mateli se madam sison madam lalim kap proteje mateli e menm le premye minis du Canada pa dakò sa li mande pou yo pou yo libere nèg yo bay nèg yo pase fòk nèg yo arete. Nèg yo nou pa yo sanksyone byen yo pa ka lib anndan peyi a ankò. Yo sanksyone yo pa ka gen kay anndan peyi a ankò. Yo sanksyone yo pa ka gen byen anndan richès yo anndan peyi a ankò paske nèg sa yo se kraze yo kraze Ayiti. Si nou vle done a Ayiti yon kout pous enben ke nou ede Ayiti nou fini avèk sa. Se poutèt sa ke nou wè gouvèlman di Kanada li pa kòmanse anba li kòmanse nan tèt yo. Bidjo se youn nan moun ki gen plis kòb se li premye tèt nèg ki gen plis kòb an Ayiti. Sheriff Abdallah vini. Premye minis du Canada kraze nèg ki gen plis kòb yo. Paske gen anpil nèg ki gen kòb, yo pa devwale yo. Yo pa devwale yo. Tèlman chak ti kòb yo fè yo pran yo, yo pouse yo lan yon lòt peyi. Men mentnan, se poutèt sa ke le premye minis du Canada mande fòk sanksyon an lan tout peyi. Kote ke nèg yo ki gen akò avèk gouvèneman, avèk Ayiti. Jodi a si nou vle konprann na konprann. An nou ale avèk Yves Juste. Mon frère kòman ou ye? Bonswa pdg Bosta John se deja senkyèm parantèz aktyalite a ki antre lakay nou. Aprè ke peyi Kanada fin sanksyone 3 gwo antreprenè nan peyi Dayiti ebyen fwa sa a se pral tou Depatman Deta Amerikèn kote ke otorite yo nan nivo Depatman Deta Amerikèn sanksyone Romel Bell ki se ansyen direktè dwàn Pòtoprens ke Michel Martelly ak Hervé Fourcand te mete nan dwàn nan. Otorite Depatman Deta yo kontinye tou pou kontinye tou pou sanksyone Rony Celestin ki se aktyèl senatè Plato Santral nan chanm Sena a. Sa vle di ke sèlman pou jodi vandredi 9 desanm 2022 a, 2 pèsonalite politik anndan peyi a sanksyone pa otorite Depatman Deta yo ki se Romel Bell ak Rony Celestin. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, òm dafè Gilbert Bidjo ke tout moun konnen ke peyi Kanada te sanksyone semèn ki sot pase la, ebyen selon jounal Listin Diario ki se yon jounal an Repiblik Dominikèn ki gen anpil ekout li fè konnen ke Gilbert Bidjo se ameriken dorijin jwif. Gilbert Bidjo se li menm ki pwopriyetè GB Group SA. Li evolye nan divès filyè, tankou sektè petwolye a. Jounalis Tenzar yo kontinye pou l di gwoup Bidjo achte tout ponp Texaco nan Repiblik Dominikèn, nan divès peyi nan Karayib la. Gwoup Bidjo a, li gen plis pase 400 ponp gazolin diferan mak nan peyi Dayiti ak nan Sendomeng. N ap kontinye avèk parantèz aktyalite a, Minis defans peyi Kanada a anonse ke tout rezidan pèmanan nan peyi Kanada kapab postile pou antre nan lame kanadyèn. Yn fwa ke moun sa yo ki se rezidan nan peyi Kanada postile pou yo antre nan lame a, otomatikman yo kòmanse bay lame kanadyèn sèvis, yo kapab benefisye sitwayènte kanadyen an. Nou pwale fwa sa a nan kesyon konpwomi ki jwenn peyi Taiwan nan tèt kole avèk wo kòmandman lapolis la rive bay otorite polisyè yo plis pase 408 ekipman pou divès polisye nan pnh la san n pa bliye 10 jile pa bal ke yo bay pou kapab pwoteje vip. Nan sans sa a Otorite taywanèz yo anonse ke yap kontinye ak kolaborasyon sa a ant peyi Taywann ak lapolis yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab kontinye ede lapolis lan fas ak sitiyasyon gang ki gen nan peyi a dènye tan sa yo. Aprè ke peyi Brezil apèn sot pèdi nan koup du mond lan kote ke li elimine nan nivo kar de final, ebyen, Seleksyonè brezilyen an ki se Tite deja remèt demisyon l kòm kòm kotch nan peyi Brezil. Sa vle di nan minit n ap pale la a Tite pa kotch Brezil ankò. Lapolis Nasyonal Dayiti anonse ak gran piblik lan ke yo arete yon ansyen chofè Anel Joseph. Yo arete sitwayen sa a nan nivo Dèlma pandan ke l t ap pilote yon machin san plak ki pa menm gen papye. Nan sans sa a, otorite polisyè yo fè konnen yo are nan moman yo t ap arete sitwayen sa a, yo jwenn sou li yon zam 9 milimèt ki ilegal. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a nan kontinye rete nan kesyon lapolis kote ke otorite depatmantal polis nan Latibonit, nou vle pale de komisè Jean Brice Mithil, enstale enspektè divizyonè Sanon Patrick. Kòm nouvo responsab sou komisarya Moro Pay la, fòk nou di w, diran enstalasyon sa a, komisè Sanon Patrick fè konnen li pral travay nan komin nan yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab rive frennen zak banditis yo anndan lokalite a. Nan sans sa a, komisè divizyonè Jean Brice Missile ki te tou pwofite fè yon ti pale avèk popilasyon nan Latibonit lan, kote ke komisè Jean Brice Mithil mande avèk popilasyon an pou kolabore ak lapolis nan depatman an yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive trake tout zak banditis k ap fèt nan depatman Latibonit lan. Ministè jistis ak sekirite piblik nan yon nòt yo mete deyò jounen vandredi 9 desanm 2022 a kote ke yo anonse Venson François, Se nouvo komisè gouvènman pakè tribinal premye enstans Senmak. Li ranplase nan pòs sila a komisè Maurice Déristin ke anpil avoka nan Senmak t ap kritike pou malvèzasyon. Nan sans sa a, minis jistis ak sekirite piblik la, Emely Prophète Milcé deja swete bon siksè avèk nouvo komisè Venson François nan pòs li, yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive redrese eskanp jistis la nan Senmak. Epi Bob Ray ki se reprezantan Kanada an Ayiti a, finalman pandan ke lap kite peyi a jodi vandredi 9 desanm nan, li rankontre avèk responsab Akò Montana yo. Fòk nou di w diskisyon yo te chita sou kesyon sanksyon gouvènman Kanada pran kont sèten otorite politik ak ekonomik nan peyi a, asistans teknik ak lojistik Leta ayisyen bezwen pou ranfòse lapolis la, rekonstitisyon gouvènans nasyonal la pa yon pouvwa tranzisyon. Nan sans sa a, Se 2 moun akò Montana yo ki te chita avèk Bob Ray ki se Steven Benoît avèk prezidan akò Montana a ki se Fritz Alphonse Jean. Fòk nou di w responsab sa yo fè konnen se avèk anpil siksè ke reyinyon sa a te dewoule e yo pwomèt pou yo kontinye akonpanye peyi Dayiti nan sitiyasyon difisil l ap fè fas dènye tan sa yo. Lapolis Nasyonal Dayiti nan Mibalè arete 2 endividi ki se Emmanuel Kenson epi Fedlin Etienne, 35 lane ak 45 lane. Tou le 2 endividi sa yo, selon sa otorite polisyè yo fè konnen, yo ta patisipe nan asasina yon endividi nan lokalite a. Nan sans sa, otorite polisyè yo fè konnen yo arete 2 endividi sa yo yon manyè pou yo kapab al reponn kesyon lajistis sou zak ke yo repwoche yo. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, Wa Vodou Ayisyen an, Augustin St-Cloud, anonse ak tout Vodouyizan nan peyi a pou rejwenn li nan lokal Wayòm Vodou Dayiti jou k ap 17 desanm lan, kote gen yon rasanbleman sosyete Vodou diferant kalite. tankou blengendeng, san pwèl k ap gen pou fèt nan lakou a, nan lide pou entèpele espri yo yon manyè pou kapab mande libète pou peyi a. Gangan Senklou pwofite bat bravo lakontantman pou lapè pasyèl nèg ak zam yo jwenn pou kite moun twazyèm sikonskripsyon an vakye nan aktivite yo, pandan l mande ak politisyen yo pou fè menm jès la yon manyè pou kriz politik lan kapab rive rezoud nan peyi Dayiti. Apeprè plis ke yon senkantèn konpatriyòt ayisyen ki soti tout kote te vin manifeste devan konsila peyi Repiblik Dominikèn an nan Manhattan, New York, pou yo denonse move tretman ke konpatriyòt yo ap sibi nan peyi vwazen an. Sou siveyans ak akonpayman lapolis vil New York la, manifestan yo te brandi pankat yo ak bandwòl yo pou yo fè mesaj yo pase. Selon 3 prensipal inisyatè manifestasyon sa, Gonald Monson, Jean Cherlais Mesadieu e Jean Jacques Charles, yo te arive reyalize objektif la e mesaj la te pase rive jwenn ofisyèl dominiken yo. Tout moun konnen kisa ke la Dominikani ap fè Ayisyen ki lakay yo, sa fè yo, e nou menm kòm Ayisyen, nou pa ka ret kanpe pou nap gade paske nou konnen ke leta Ayisyen Pa pral di e fè anyen pou moun yo an Ayiti. Jisteman, genyen 2 konsil ki sòti nan konsila a la k dèyè nou an, ki vin gade sa k ap fèt la. Se sèten ke nan moman n ap pale la a, Abinader resevwa mesaj la. Enpak la, yo santi l onivo di konsila domniken. Yo desann la, yo mande polis yo pou yo stop nou. Polis yo di non, nou gen pèmi. Epi, mesye yo koul. Ok ok mwen fèk mande polis la enben nou gen twalèt wi si w bezwen twalèt ou mèt antre sè ta di ke lè plak la yo sòti ti mesye sa ou wè kap pale la yo se ayisyen yo ye ke nouvèl la rive jwenn yo yo vin sipòte nou la sè ta di ke onivo de lopinyon piblik kote n te vle atire atansyon egzakteman an 2022 sa kap pase an repiblik dominikèn nou arive atenn li jodi a se pa kantite de moun nan men se veyikilasyon de mesaj la ki a. Si òganizatè manifestasyon an di ke yo satisfè kont tout sa kap fèt sou ayisyen nan Dominican Republic, m espere ke m tap gen tout zòn nan tap full avèk ayisyen. Bò kote pa yo, manm kongregasyon relijyon sa a ki rele Izrayèl Ini nan Kris te debake ansanm avèk lame sèvitè yo pou yo menm tou yo vin pote sipò yo. Non, nou vini pou nou bay pèp nou an sipò. Pi gwo pwoblèm nou reyalize atravè de labib, pèp nou an pa konn kiyès yo ye. Nou te wè tou prezans plizyè lòt lidè nan kominote ayisyen New York la ki yo menm te fè deplasman yo kite sa ke yo t ap fè, yo di nan mikwo voa Kreyòl yo te oblije yo menm tou reponn prezan pou yo sipòte kòz la e voye yon mesaj klè bay Luis Abinader pou l sispann maltrete ayisyen yo k ap viv an Repiblik Dominikèn.